Prenez l'orientation divine est mieux que de prendre un pasteur comme modèle. Mwen di nou sa, se paske gen yon pakèt bagay k ap pase nan legliz jounen jodi a la a, bagay sa yo bay tèt chaje. E m panse ke nan kriz ki genyen jounen jodi a la se ke legliz pa asime responsabilite l. Legliz pa pran pozisyon. Legliz pa montre kote li kanpe paske legliz la li menm se yon pwoblèm. Si m pa vle di legliz, m ta kapab di la relijyon an kelke sòt. Ekoute, genyen yon voice ke mwen resevwa de la part de quelqu'un ki vi en France. Et la personne m'a dit, ben ekoute, ou ka pase voice sa. Se yon voice mwen tande li. e mwen reekoute li an boucle, m fini pa di tèt mwen ke, mezanmi, gade pwoblèm k ap pase anndan legliz. Èske nou konnen dosye minis jistis lan, ki se minis enteryè, Litz Quitel, ansanm avèk pastè Ferre a, se yon bagay k ap bouyi byen lontan anndan legliz la? M pa anvi repete sa sitwayen an di an, men ekoute mwa, je anvi de mètre sa o kondisyonèl paske, Ben c'est quelqu'un qui a envoyé la voice note. La personne, elle a dit que Litz Quitel, ki se minis jistis, avèk pastè Ferre anndan legliz sa a, fò n di ke se Quitel ki konn fè son nan legliz la. Sa vle di l gen aparèy pou bay fè son. Men Quitel konn mache nan legliz la tou. Les deux hommes Yo pran malen plezi fè sa n ta kapab rele adiltè. Daprè sa legliz di, daprè sa labib di, quand on est marié, pas la peine pou ta kouche avèk yon lòt fi. E, si w fè sa, c'est un péché. Ebyen, nèg sa yo pran peche an pou sa n ta kapab rele de l'eau à boire. Paske, depi se bèl timoun ki gen nan legliz la, yo tyeke yo. Men m pa konnen si yo bon. Men, sitwayen an k ap pale a, l di anpil bagay. Se sak fè wèm di nou ke l'église elle est pauvre paske si bagay sa yo ap pase anndan l'église mezanmi kòman nou ta fè konprann pou nou ta viv nan yon peyi pou peyi sa li gen chans pou l fè fas ak yon seri de pwoblèm pou ta kapab rezoud yon seri de pwoblèm wi l'église dwe yon egzanp paske banm di nou byen sa kap pase nan peyi a la se kòm si m ta kapab di pa gen moun kap priye nan peyi d'Haïti menm menm menm menm menm menm m gon zòn kem konnen Bandi pran zòn sa a jounen jodi a. Zòn sa a te gen yon sè. M pa vle site non sè la paske imedyatman ke m site l tout moun ap konnen zòn nan men m just vle fè referans ak zòn sa. Eske n konnen kèlkeswa nèg ki vin a yon zam alepòk nan zòn sa a depi se yon zam ilegal w ap mouri. Swa lapolis arete w. Obyen yo jwenn ou sou fatra. Gen yon bandi, se te nan epòk 2005 wi, aprè Aristide fin ale, peyi an kawo. Bandi a al devan yon machann pate, li fè mete anviwon 10 pate dola pou li. Epi l fè machann nan mete sòs. Lè l fin manje, epi li remèt bòl la, epi l te gon 38 sou li, l rale 38 lan, l di, Tande non, èske entèl dwe w? Machann pate a di, Non, ou pa dwe m non. Epi nan demen si Dye ve, yo jwenn sitwayen sa sou yon fatra. Gen yon lòt chèf bandi nan Site Solèy. Li antre nan zòn sa, li bay yon lòt sitwayen ke li te gen pwoblèm avèk li 7 bal. Il l'a laisse pour mort. Ebyen sitwayen sa ap viv jounen jodi a, chèf bandi sa li menm li mouri depi byen lontan. Sa vle di ke zòn sa se te yon zòn ki beni. Men, imedyatman sè a li menm li kite zòn sa a, ebyen zòn nan tonbe an depatchaw. Se pou m di nou ke si 90 pou san moun ki nan legliz t ap priye, yon bon maten, yo te kapab leve yo fè yon jèn pou tout relijye nan peyi Dayiti pou priye pou peyi sa pou l te kapab sove. Men elas! Nan legliz, se kote ki genyen anpil salte tou. Bon, ou wè moun pa pè y ap antre nan legliz vin kidnape moun. Sa vle di, yo gen yon bagay yo pa respekte ankò nan legliz lan paske yo wè sa k ap pase nan legliz. Non pastè ap site avèk jenn ti demwazèl nan legliz, pastè anpeche nèg marye, si pou yon nèg al koze a yon fidèl, Se ak pastè a pou vin koze anvan nou konprann reyalite a. Donk sa vle di ke se sak fè m te di nou ke legliz elle est pauvre sur le plan moral. Mwen pale twòp. Banm kite nou tande sitwayen sa kap pale de kitel ansanm avèk pastè a aparaman nèg sa yo yo pat jwe menm anndan legliz la. DG, kòman nap boule? Mwen t se sèk te rive yèswa nan travay la m tap fè yon ti dodo men so anyway e DG e map di w yon bagay ou konnen m renmen avè w nou fè ti pale wè nan lavi an DG gon bagay ki rele karma karma egziste m pa konn si w pale a misye si w konn pale avè l nan telefòn DG di kite l lage pastè a menn di kitel lage pastè a paske li pap bon pou misye ou wè tout sa ou fè sou latè menn lap tounen kont ou ankò menn to ou ta lap tounen kont ou e kitel se pa premye fwa lap fè sa misye fè nèg tire misye peye moun tire moun ou wè ou wè bagay ou pa konnen mwen m konnen yo. Lè m di w polemik lan, polemik fanm. Pastè a se yon granmoun dezòdone k ap koupe tout jenn ti fanm nan legliz la, fè yo fè ti bèf fou, li fè yon seri de bagay, kite l menm menm menm menm se yon lòt granmoun dezòdone ankò anndan menm legliz la k ap koupe menm ti fanm yo a pastè a di lè y ap koupe fanm lòt men nèg sa yo pa janm alèz. Men se kitel ki responsab afè son nan legliz la, chak kon son fin fèt e madanm kitel kal chante pou la glwa de Dye, pastè a li fè ti bèf pou pastè a tou pou la glwa de Dye. Sak fè madan kitel avèk pastè a e moun sa yo lontan lontan, se paske kitel pa gen tan pou manzè, epi kitel ap ap fè lòt jenn tifi anndan legliz la lonje dwèt sou li. E kitel son nèg ki jaloux lap koupe fanm nèg li pa vle nèg koupe fanm li depi wap depi wap bay fanm nèg bwa men yap koupe madanm ou tou men son bagay nòmal anndan menm legliz ankò men m twouve sa skandal sa antake minis li pa fè sans men sa vle di ou vle ayiti ayiti a pa Ayiti pa gen moun ladann vre menn so monchè kòm li se zanmi nèg lò te ye menn ou gen telefòn li menn di misye lage pastè a menn on granmoun 78 an patnè menn e e Vanessa ap pale menn Vanessa Michel da avèk Dayana Michel ap pale medam yo ap pale yo konn tout sak pase a men yo yo just pa vle di kounya la sak pi rèd la rnddh konn bagay la bon kitel antrave nèt rnddh bay bagay la rnddh menm gen mesaj. Kote kitel ti pasyal la map fè w peye dyòl tande anyen madanm mwen wap koupe map fè w peye dyòl tande sa di ke kitel fè kidnape nèg la pou tèt yon bòbòt menn shit menn an poutan moun nan son granmoun li ye se madanm kitel pou kitel te kite e madanm kitel ki pa bon e pa kadjak pastè a fè sou li So moun sa yo lontan men daprè sa m tande kap pale paske mwen m gon ansyen mennaj mwen nan legliz la daprè sa manzè di mwen li di m moun nèg sa yo pa janm pa janm pa gen pwoblèm yo di ti fi a di sèl bout anba l mesye sa yo pa konnen pastè a paka koupe men yo fè ti bèf pou li pastè a bay ti kòb ou konprann e menm pastè sa a tou pitit li a depi ou pa lave l li pran nan raje. Monchè konsèy m ta ba ou menn kòm se zanmi nèg la w ye kama egziste tande DG di kitel lage nèg la paske Dayana di Dayana Michel di pa gen pwoblèm depi kitel lage papal bon l pa di kitel men w konnen li bwose depi yo lage papal lap lap kase yon fèy kouvri sa pa gen okenn bagay men si nèg yo si papa si papal mouri lap met tout tout kaka chat deyò e poum wè se kitel kal nan kal nan kal kal nan enstalasyon direktè yon nèg ki yon nèg ki enplike nan kidnapin wi e sesi sesi dapre Antèn mwen, se pa premye fwa Kitèl ap fè kidnapin. Daprè antèn mwen, sitou pou afè fanm. Misye te gen yon ti fanm nan Dèlma 33 menn. Misye fè kraze moun pou ti fanm lan menn. E yo menm di se menm Kitèl sa k te fè kraze ansyen direktè ransèyman ministè enteryè a pou tèt yon fanm. Antouka, Kama egziste zanmi m, tout sa w fè sou tè a w ap peye l. Wap peye l. So, misye ka gen pouvwa, pitit Desalin ka bay misye pouvwa, misye bay pitit Desalin yon paspò diplomatik. Pitit Desalin ka bay misye pouvwa jodi a e demen se vre. E lè misye pa minis ankò. So, m ta renmen w pale a nèg la menn, di ki tè l lage nèg la menn. Please. Le type qui s'appelle Kittel, ki est donc ministre de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, epi ki gen yon lòt pòtfèy de ministre de Justice et de la Sécurité Publique, ki li menm mele nan dosye sila a, anpil vwa ap leve pou di pou libere pastè Ferre. Paske fanmi an gentan bay lajan e yo mande plis toujou. Donk sa ki rive a, se kòm si m ta kapab di se yon sòt de jalouzi epi Pastè la peye pou jalouzi a men ba m poze tèt mwen yon ti kesyon pou m di eske lis ki tè l ap fon bagay konsa menm lè m pa konnen l paske sou w ap manyen moun mete nan tèt ou y ap manyen menaj ou oubyen madanm ou se sa wi w wè sou gon fi ou renmen l ou just fidèl ansanm avèk li li ka rive nan yon sitiyasyon kote ke li pral fè la demokrasi seksyèl avèk yon lòt nèg sou ou epi l rete l panse li di Humm entèl fidèl ansanm avèk mwen li pap twonpe m m pa kwè m dwe fè sa non men banm di w yon bagay frè m nan si ou a goch a dwat wap jongle ebyen frè m nan yap pase bò kote w se Bondye sèlman ki ka pwoteje w wi pou nèg pa pase bò kote w men si w fidèl avèk madanm ou. Epi, respè, fidelite, tout bagay sa yo antre an aplikasyon nan kad relasyon ke ou genyen avèk madanm ou, enben monchè, fò fi a ta bèt pou l ta al antre nan lojik sa a sou ou. Men, nèg yo te toujou nan konfli nan legliz lan, kiyès ki pi jèn jan an? Ebyen, bagay sa a sanble pa fè minis lan plezi, e se sa k fè li pase a laksyon. Men, mwen m swete ke lajistis li tranche sou kesyon sila. Minis lan gen yon ankèt ki louvri pou konnen èske se vre. Men gen anpil moun ki kòmanse ap plenyen, ki di. Ebyen minis la ta sanse anpe koupab nan dosye sila. Men, minis la se kiyès? Zanmi kiyès li ye? On a parle de lui. Se kelken ki orè dè relasyon avèk dè bandi zame. Hum! Eske se vre? Se yon moun ki se pwòch Moïse Jean Charles. Moise fò fon pale, fò di eske se ou menm ki te bay ki tel dyob la. E si bagay sa ta vre m panse ke yo just rive nan yon moman yap demaske tout nèg kap fè politik nan peyi dayiti, tout nèg kap pran pòz yo pou pèp epi poutan se enterè pèsonèl yo yap defann. Ann tande Pierre Esperance ki li menm tap pale sou dosye sila e ki vini avèk sètèn revelasyon. Sa k ap fèt nan Leta e de pyon k ap deplase an tèm de gwo fon e pou premye minis e pou e lòt moun ki nonmen misye e ki te mete li tankou Moyiz Janchal e pou e phtk tou se se atravè se atravè kitèl se se finans e kitèl wè. Donk donk kitel santi li telman li pwisan e li di avek moun ki pwoch fanmi an e ke pa gen moun ki ka deplasel kote li ye a li pa gen moun ki ka deplasel nan pos kote li a e pwobableman li di sa se pa rapo avek e pwoksimite li avèk premye minis la epi tou avèk Moïse Jean Charles ki fè ke misye estime l pwisan. Dayè fòk mwen di w tou nan semèn sa a jou mèkredi ki te 19 oktòb 2021 an, E dan lapremidi antre apre apre apre lè biwo en e se Kitèl menm ki deplase ale nan ministè afè e etranjè pou lal chèche otorizasyon pou e e bay Moyiz Janchal yon paspò. Alaverite otorizasyon e ke yo te bay la se te pou yon paspò Ofisyèl. E paspò ofisyèl la petèt yo ta pral bay li sou fòm ke Moyiz Janchal se manm mwen e manm kabinè e premye minis defakto a ki tèl. Enben e nan o nivo ministè a yo te sezi lè yo wè e paspò ap sikile e donk jedi maten paspò a te gentan fèt. Wè trè trè bo e to dan la matine e li te gentan fèt. E yo vin bay Moïse Jean Charles yon paspò diplomatik. Bon, e ou mèt mande nenpòt ansyen senatè, e kote yo mete e nan paspò ansyen senatè, ou mèt mande ansyen senatè, oubyen nenpòt ansyen senatè si yo genyen yon paspò diplomatik apre yo te fin senatè. A ki tit? Ou wè? Donk, se pou montre w ke e misye tèlman e pwisan. Li gen moun dèyè li, li gen Moïse Jean Charles, li gen Martelly, li genyen Ariel e li di sa e donk se. Donk sa vle di selon ou menm Mesye Esperance antre Moïse Jean Charles e Michel Martelly pa gen twòp pa gen twòp longè se yon ti fil se menm moun yo se menm ekip? Alò, ou kapab swiv wi, nan pandan tout manda Jovenel Moïse la, sa k pase nan katye defavorize yo, nou menm nan rnddh nou dokimante 13 masak kote ke ou gen gang yo ki federe yo, gang yo wè jan yo pwisan, jan yo. e pi byen ekipe pase lapolis la. Moyiz Janchal pa janm leve ti dwèt li non pou l denonse gang yo k ap masakre popilasyon an e dayè pandan nou sonje se depi 2018 Jovenel Moïse te ale Pon Wouj apre 2018 li pa t ka ale ankò e se 2018 ki vin ba ou Lè l te ale Pon Wouj, li te gen anpil tire e yo te rapòte li se moun Lasalin ki te vin tire. Se sa k fè ki te vin gen masak Lasalin 13, 14 e 14 novanm 2018. Enben, lane pase 18 novanm 2020, Ebyen Moïse e Jean Charles te desann nan pon wouj li fè yon manifestasyon fon rasanbleman e manifestasyon te demare de pon wouj pou ale nan anbasad e devan anbasad amerikèn e nimewo 2 gang krache dife a. e ki mouri resamman nan yon echanj de tir avèk lapolis nan Delmas 75 e li te nan tèt manifestasyon an akote Moïse Jean Charles. Sa vle di wi Moïse se. Bon se yon pwòch Jovenel e li te toujou sipòte Jovenel pandan tout manda l la e bon e alò. Mesye Esperans ban mwen ban mwen fon eseye fon ti lyen la ban mwen eseye fon ti lyen ou pale mwen de gang krache dife ki te trè pwòch alò ki trè pwòch mesye Dixipitèl. Alò krache dife a se yon gang Jenèv. Wi wi je sè je sè. ki te trè pwòch mesye Kitèl e ou vin revele m la ankò ke m kapab di youn nan chèf gang krache dife ki mouri avan yè la li te nan manifestasyon avèk avèk m kapab di Moïse Jean Charles donk sa vle di se toujou menm ekip yo. Wi wi wi wi sa mwen vle di gang krache dife ki fè kidnapping nan e pou e sou pastè a e se se ti jinyò nan lasalin e machin e e e ki fè kidnapping nan li e ki gon plak sèvis leta e son nissan patròl. Li nan baz li gare nan baz ti jinyò alò lè nou pale de krache dife depi ou pale de yon gang jenèf se tout se yo tout sa pa vle di ke tout jenèf yo tout gang jenèf yo yo tout nan kidnaping non men gen ladan yo ki nan kidnaping donk se pou moutre w ke jan minis lan pwisan. E li menm li pwòch Genève e alye yon minis wi, minis de lenteryè epi minis jistis ankò ou wè e se youn nan gang Genève ki fè kidnaping nan. Ye e li yo bon e yo trè pwòch e se vre se vre tout sa kap fèt nan leta e depyon kap deplase an tèm de gwo fon. avèk Moïse Jean Charles e ki fè ke misye estime l pwisan. Dayè, fòk mwen di w tou, nan semèn sa a, jou mèkredi ki te 19 oktòb 2021 an, dan laprèmidi, antre, apre, apre, apre lè biwo, se Kittel menm ki deplase ale nan ministè. Afè Etranjè pou l al chèche otorizasyon pou bay Moïse Jean Charles yon paspò. Alaverite, otorizasyon ke yo te bay la, se te pou yon paspò ofisyèl. E paspò ofisyèl la, petèt, yo ta pral bay li sou fòm ke Moïse Jean Charles se manm kabinè. e premye minis defakto a kite l enben e nan o nivo ministè yo te sezi lè yo wè e paspò ap sikile e donk jedi maten paspò a te gentan fèt wè trè trè bo e to nan la matine e li te gentan fèt e yo vin bay Moyiz Janchal yon paspò. Diplomatik. Bon, e ou mèt mande nenpòt ansyen senatè, e kwak yo mete e nan paspò ansyen senatè, ou mèt mande ansyen senatè, oubyen nenpòt ansyen senatè si yo genyen yon paspò e diplomatik apre yo te fin senatè. A ki tit? Wè? Donk se pou montre w ke e misye tèlman e pwisan. Li gen moun dèyè li, li gen Moïse Jean Charles, li gen Martelly, li genyen Ariel e li di sa e donk se. Donk sa vle di selon ou menm Mesye Esperance antre Moïse Jean Charles e Michel Martelly pa gen twòp pa gen twòp longè se yon ti fil se menm moun yo se menm ekip? Alò, ou kapab swiv wi nan pandan tout manda Jovenel Moïse la sak pase nan katye defavorize yo. Nou menm nan rnddh nou dokimante 13 masak. Kote ke ou gen gang yo ki federe yo, gang yo wè jan yo pwisan e jan yo pi byen ekipe pase lapolis la. Moyiz Janchal pa janm leve ti dwèt li non pou l denonse gang yo k ap masakre popilasyon an e dayè pandan Nou sonje se depi 2018 Jovenel Moise te ale Pon Wouj, apre 2018 li pa t ka ale ankò e se 2018 ki vin ba ou lè l t ale Pon Wouj li te gen anpil tire e yo te rapòte li se moun Lasalin ki te vin tire e se sa k fè ki te vin gen masak Lasalin. Li fè yon manifestasyon, fè yon rasanbleman. Manifestasyon an te demare de Pon Wouj pou ale nan anbasad, devan anbasad amerikèn. E nimewo 2 gang krache dife a ki mouri resamman nan yon echanj de tir avèk lapolis nan Dèlma 75. E li te nan tèt manifestasyon an akote Moise Jean Charles. Sa vle di wi Moise se bon se yon pwòch Jovenel e li te toujou sipòte Jovenel pandan tout manda l la. E bon e alò. Mesye Esperance ban mwen eseye fè yon ti lyen la a. Nan men se fon ti lyen. Ou pale mwen de gang krache dife ki te trè pwòch, alò ki trè pwòch mesye Bic Kitèm. Alò krache dife a son gang Jenèv. Wi wi, je se, je se. Ki te trè pwòch mesye Kitèl. E ou vin revele m la ankò ke m kapab di youn nan chèf gang krache dife ki mouri avan yè la, li te nan manifestasyon avèk. avèk avèk m kapab di Moïse Jean Charles donk sa vle di se se toujou menm ekip yo. Wi wi wi wi e sa mwen vle di e gang krache dife ki fè e kidnaping nan e pou e sou pastè a e se se ti jinyò nan lasalin e machin e e e ki fè kidnaping nan li. e ki gon plak sèvis leta e son Nissan patrol li nan baz li gare nan baz e ti junior alò lè nou pale de krache dife depi ou pale de yon gang jenèf se tout se se se yo tout sa pa vle di ke e tout jenèf yo tout gang jenèf yo yo tout nan kidnaping non men gen ladan yo ki ki ki nan kidnaping donk se pou moutre w ke jan minis lan e pwisan. e li menm li pwòch Genèf e alye yon minis wi, minis de lenteryè epi minis jistis ankò ou wè e se youn nan gang Genèf ki fè kidnaping nan e pou pa e pou minis lan men minis lan e nan echanj ke l gen avèk e pwòch. e fanmi an, li di li menm pa gen moun ki ka retire l kote l ye a paske li byen souche, li gen Moyiz Janchal dèyè li e li genyen premye minis defakto a. Men sa m ap di a, se pa di m ap di ke Moyiz Janchal nan kidnaping nan non, non, se pa sa m ap di, se pa sa ditou, ditou, ditou, ditou. Mèsi pou presizyon w. Se trè, trè bèl presizyon. Non, non, non, non, sa pa gen oken rapò. Non, non, non, non, nou pa janm konn bagay konsa, nou pa t ap janm di l. Men misye. Misye ap poze yon seri de aksyon e li montre ke li pwisan, li gen lajan. E map di w se yon piyon, misye se yon piyon pou premye minis lan. Lajan ki gen pou ki sòti nan trezò piblik la pou premye minis lan fè de bagay avèk li enben lè yo debloke li yo pase pa minis enteryè a. Donk e se sak fè misye estime ke. Li tèlman pwisan, yon relasyon ke l te gen avèk moun yo, moun yo pwòch, e pastè a te konn ede l anpil, li te konnen pwoksimite moun yo, li konn tout bagay, e pitit la, pitit pastè a di sa, enben misye kounyela li tèlman santi l pwisan, enben li kidna, li fè kidnape pastè a, e li di l ap minen pastè a, moun yo peye anpil lajan, men vrèman anpil lajan, e, e yo toujou kenbe l. Mesye, mesye, mesye Espérance. Wi. Alò, tout alè w tap pale de yon yon medya an liy ke minis lan li bay yon entèvyou eskliziv, e ladan li li fè konnen li te konnen madanm ni zanmi ansanm avèk pastè a nan legliz la menm jan li menm tou li te zanmi pastè a menm jan avèk anpil lòt manbr nan legliz la e depi an 1998 Yap frekante legliz la. Eske aprè avan kidnapin pastè a pat janm gen ankenn diskisyon ki te konn fèt swa menm pou manb legliz yo te gentan okouran oubyen te gen yon bouch long nan mitan moun yo paske se minis lan li menm ki ta ap negosye ansanm avèk gang yo pat konn gen diskòd nan mitan moun yo yo te aksepte yo pataje fi a ansanm? Ou wè sa w fè la? Ou se yon jounalis m si ki byen enfòme e ou pa vle di sa w tande kounye a w poze m kesyon w vle m reponn li wi m ap reponn li wi efektivman relasyon an M pa tande l deja M pa tande l. Ok relasyon an se yon relasyon ki la lontan e tout moun konnen li men e moun yo te konn afiche yo ouvètman. Hein sa konn fè deblozay, sa konn fè bri, sa fè skandal e madan e madan pastè a pa konn jere e pa jere sitiyasyon sa byen wè e wi te konn gen bri e ki ki fèt men se sitou o nivo e bò kote fanmi pastè a men pou fanmi e pou minis lan li menm e li pat konn genyen tansyon. E alò, n ap pale de Kitèl, li pa t konn gen tansyon e pwoblèm avèk pastè a e jiskaske li fè kidnape pastè a. Men si pa t gen pwoblèm, mesye Esperans, si pa t gen pwoblèm avan, poukisa kounye a l fè kidnape l? Bon, mwen byen di w wi, misye di l ap minen pastè a, l ap fè li. Peye sal fè. Pa bliye ke misye te gen plizyè bagay ke m pa vle di piblikman la a. E men misye te gen 2 sitiyasyon ki te fè li aksepte sa. E youn nan sitiyasyon yo pastè a te konn ede l. Anpil men vrèman anpil men anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil wè e li e se yon moun ki pa gen pèsonalite karaktè avèk tanperaman e li li li te aksepte sa men gon li gon lòt gon lòt pwoblèm ankò e men e m pa m pap m pap di sa piblikman m pa gen pou m di sa wè e donk. Kounyela, e jan mwen di ou, e petètre, sitiya, m sipoze, alò, sa k vin pase, misye kounya li nan pozisyon kote ke l ap fè kòb, e li kòmanse gen kòb vre. E nan ti tan kout sa li la, e li estime ke li pa bezwen pou sa li te bezwen pastè a ke li pa bezwen ankò e li di ke lap fè pastè a peye sa li te fè. E se pa san rezon e se sak fè youn nan pitit fi pastè a fè videyo sa, dènye videyo a ki eksplike ke. E pa t gen tansyon, pa t gen pwoblèm, tout moun te konnen, tout bagay t ap mache, te gen antant, te gen konsantman, gen resi, gen prèv, gen tèks e gen tout prèv. Mesaj sa a se yon mesaj ki enpòtan. Se pou li montre l vle montre ke tout moun te konnen. E e minis defakto a li te konnen e li t ap viv sitiyasyon sa a, li pa t e nan tansyon avèk pastè a e lè e li t ap viv sa. Se kounyela e e misye tèlman santi l pwisan, li gen pouvwa, li nan lajan, li pa bezwen E pastè a ankò e li di lap fèl peye sal fè. Eske sa ta vle di se te yon echanj de sèvis mesye Esperans? Paske si li tap viv nan yon kondisyon li te aksepte li pat gen ankenn tansyon li te wè se te nòmal e kounya la li vin gen pwoblèm se kòm si se te yon echanj de sèvis minis lan tap fè ak pastè a? E lè ou tande E dènye videyo pitit fi a pastè a piti pitit pastè a mete deyò jedi an sa w di la se egzakteman sa e pitit fi a di sepandan sepandan Se pa paske yon moun kapab nan yon sitiyasyon prekè, yon sitiyasyon ekonomik oubyen ou ta nan bezwen epi pou aksepte nenpòt bagay. Lè moun aksepte nenpòt bagay, sa vle di ou gen pwoblèm karaktè, pèsonalite avèk tanperaman. Men, mwen di ankò gen yon lòt pwoblèm. Ke mwen menm pa kapab di sa, ke m pa gen dwa di sa piblikman. Ou wè? E m pa gen pou m di l. Se pa, se pa nesesè. M pa oblije di li. Men, jan mwen di ou, jan mwen di nou, tout sa nou genyen, nou voye l bay lapolis jidisyè e pitit pastè a konfime ke sa ki relasyon relasyon an se yon relasyon ke ke li di te gen konsantman te gen konsantman e tout moun te konnen l mentenan mezanmi n ap pale de kidnaping n ap pale e. Sa n ap viv jounen jodi a e tout moun konnen kisa kidnaping nan fè ensekirite a fè. E lè yon moun ou otorite, kèlkeswa pòs ou te okipe an nan Leta a, e sitou moun ki la pou pwoteje vi avèk byen, pa nenpòt moun ankò, sa vle di ke se yon minis de lenteryè.